Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon. Pou la premyè fwa dan listwa de gran ravin e de ti bwa, ti lapli e krisla bay lanmen. Nèg yo bay akolad. Si m te la m te kapab imòtalize moman sa a. Par yon prise de photo men malerezman m panse ke gen solda ou byen gen de moun ki kapab imortalize moman sa men m panse ke se tap foto ane a kote ke ti lapli e krisla yo menm yo bay akolad et ils font la paix yo rankontre sou yon tèren neutre epi kelke pa jan m te di nou nèg yo youn rele lot nèg yo pale e finalman m ta kapab di se le dossier du jour. Sa fè plezir aux gens de Grand Ravine, sa fè plezir aux gens de Ti Bwa, sa fè plezir aux gens de Martissant men sa poko fè plezi ak moun kap pase Matisan paske nan moman lapè ap fèt la la nèg yo ap fè zak nan Martissant. Eske se yon dènye zak nèg yo ap fè la pou kapab libere zòn nan? On sè pa ankò. Men antouka sa ki retni atansyon anpil moun se ke nèg yo resi bay akolad. Men tande byen fò m di nou byen ke genyen yon moun nan baz krisla ki gen menm konpòteman ak ti lapli m te toujou di nou sa dwòl gen menm konpòteman ak ti lapli e m te toujou di nou ke menm lè nan yon batay dwòl ta vin fas a fas a ti lapli m gen presyon ke youn pap tire sou lòt paske youn toujou ap fè lwanj pou lòt aparaman dwòl te kapab youn nan moun ki fòse krisla aksepte lapè sa. E Kris la, petèt par santiman de vwa ke tout bagay ap baskile nan men l, li oblije aksepte lapè sa a. Men akolad sa a, ti lapli bay ansanm avèk Kris la, akolad sa a, Kris la bay ansanm avèk ti lapli, ebyen, m panse ke se pi bèl jès nèg yo te kapab ofri twazyèm nan pou ane sila. Li rete pou Izo bay akolad a Kris la. M swete ke fwa sa a, Se pa yon pseudo lapè ki ap fèt. Paske nan moman n ap pale la a fò n di ke deja gen lapè ki tabli o nivo de gran ravin, ti bwa e matisan. Nèg yo vle sele yon lapè men anpil moun ap poze tèt yo kesyon pou ap di eske se pa yon lapè pèpè. Paske dan la matine di 5 desanm. 2022, genyen enfòmasyon ki tonbe kòm kwa Krisla, Ti Lapli, Izo, nèg sa yo pral fè lapè. Pa bliye byen ke 3 gwoup sa yo ou byen 3 mesye sa yo se yo menm ki a lorijin de tou sa ki ap pase o nivo de Martisan, o nivo de Gran Ravin avèk Tibwa. Si genyen blokaj sou wout la se toujou yo menm. Men ekoute, nan tout ka yo, genyen de ki toujou reprezante yon veritab pwoblèm, yon veritab obstakl. Se Izo e Ti Lapli. Se sa k fè nou toujou di, se yon veritab batay triyangilè. Ekoute, dènyèman la a, genyen yon pote boure ki fèt de la pa de nèg Ti Bwa yo. Nèg Ti Bwa yo pote boure an granmoun, yo kòmanse ap pran zòn sou Gran Ravin. Ti lapli e izo pral pase m ta kapab di nan yon vitès siperyè paske daprè ti lapli ekip li a se kòmsi se brezil li ye lè lap jwe avè w li pran mezi yo avan epi li pral pase a latak pou lal flanbe w kontrèman ak izo li menm ki se arjantin ki kwè nan yon moun ki rele leo mesi brèf 3 moun sa yo responsab anpil Pwoblèm! Lè nèg yo vin moute pou y al repouse nèg Ti Bwa yo, paske nèg sa yo te gentan pran anpil zòn, yo pase vitès siperyè la. O pwen ke ou wè nan ti videyo ki t ap tounen an boukl sou lè rezo sosyo, nèg yo sezi plizyè zam. Yo touye anpil sòlda pou nèg Ti Bwa yo. Men nan premye pote boure a, nèg Ti Bwa te fizye kèk sòlda pou nèg Gran Ravin. Brèf, batay la te rèd. Krisla, semèn sa a ak semèn ki sot pase a, se te semèn pou ke Krisla fè antèman anpil jwè ki yo menm tonbe nan kad batay sila. Nèg yo deside, jodi a menm, pou yo fè lapè. Men fò n di ke Krisla li menm li fè de revelasyon. Revelasyon pou di ke bon, si se pat Bondye nèg yo t ap pran zòn nan nan men l deja paske jan bagay la vin ye la, li te kapab pèdi gè a. Se poutèt sa, li pral fè yon dènye sakrifis pou moun k ap viv nan Fontamara. Paske, depi la, ebyen, m ta kapab di moun yo genyen espwa. Ti Lapli kontakte mesye Ti Bwa yo. Yon kout fil ki dire yon bon ti tan. Epi nèg yo fin pale, Ti Lapli di mesye, m swete ke. nou fè wout lapè a. Si nou fè wout lapè a, se pou moun k ap viv lakay nou yo, l ap bon. Lè sa a, si nou gen yon batay n ap fè, n ap fè batay la pou moun ki ap viv lakay nou yo. Men, goumen antre nou, nou pap fè sa. Nèg yo aksepte pwopozisyon an e nèg yo pase nan lojik lapè a. Kounye a la, nou pral poze anpil kesyon. Mwen gen yon zanmi mwen ki Etazini, Timoun ki leve nan blòk Ti Bwa. Ant Ti Bwa e Gran Ravin. E pi li di m ke fè mesaj la pase pou li pou dir ke mesye nou mechan anpil. Pou valè moun ki mouri, tanzantan nou vle nou pete yon lagè e pi moun ap mouri, bandi ap tonbe, pa gen pwoblèm pou bandi tonbe men de senple sitwayen nan popilasyon an ap tonbe e pi yon bon maten nou deside nou di nou fè lapè. Premye bagay! Genyen yon mechanste lakay nou akru nou mechan anpil paske nou paka deside menm nou menm nap fè lagè nap touye moun epi yon bon maten menm nou menm nan kò nou leve nou di an nou fè lapè epi nou fè lapè dezyèm bagay sitwayen an di li menm li pa kwè nan lapè sa paske nèg yo se konsa yo fonksyone yon lè yo pete batay epi yon lè yo fè lapè mwen menm bay nèg yo benefis dout. M rete kwè se va yon lapè dirab. Paske Kris la va poze tèt li kesyon pou l di, Ekoute, anpil sòlda tonbe, anpil moun mouri, e mwen menm, dapre jan mwen vle fè konnen, m ap mennen yon batay kont move zak, m ap mennen yon batay kont kidnaping, m ap mennen yon batay pou ke twazyèm nan kapab vin yon lòt jan. M pa kwè m pral oblije alorijin de. On seri de zak malonèt kap pase pou ke ekzaksyon pasi pala moun ap mouri brèf Kris la poze tèt li kestyon sa. Ti lapli aparaman di menm bagay la. Ebyen si yo di menm bagay la jounen jodi a yo deside fè lapè se byen men ekoute mwen menm refleksyon pam nan tou sa se ke sèzòm la ils sont très méchants paske Si nou an kontak, youn kapab rele lòt pou dyaloge, youn kapab rele lòt pou faire des propositions. Ebyen mesye, moun yo pa t oblije ap mouri konsa. Moun Savann Pistach, moun Kafou Fèy pa ta oblije ap kite kay yo. Chak jou pou moun ap mouri nan Gran Ravin, chak jou moun ap mouri nan Ti Bwa, chak jou moun ap tonbe nan Martisan. Nou pa t oblije rive nan lojik sa a. E sèt fwa si mesye. Menm lè anpil moun pa kwè nan sa n ap fè a, mwen menm, m ba nou yon ti kwayans. Paske, m panse ke menm lè mal la li lakay nou a 99 pou san, men gon ti espri de mansyetid ki lakay nou a 1 pou san, m panse ke espri sa a li pi fò. Paske, menm si moun nan plonje totalman dan le mal, men apre ke ou fin fè yon krim, kanmenm konsyans ou di w, ekoute, eske sa w sot fè a se yon bagay ki byen? Donk, ou toujou panse ke se mal la ou fè. Men mesye, si lapè sa te ka fèt tout bon, pou moun ta kapab resi pase nan Matisan san pwoblèm, pou sikilasyon an ta kapab reprann, paske n sonje ke an Jwen 2021, pote boure fèt, nèg Gran Ravin, nèg Vilaj, yo pote boure nan Matisan, yo fè nèg kouri, yo fè nèg vole, anpil sòlda tonbe. Kris la te prèske pèdi zòn yo. Apre, m ta kapab di prèske 1 mwa de batay, vin genyen yon komite ki te fòme, komite sa m kwè l genyen ansyen majistra Kafou la ladan li ki se Yvon Jérôme. Komite sa sèvi de medyasyon. Y ale nan Gran Ravin, y ale nan Tibwa, y ale nan Vilaj de Dye. A tèl pwen nou te wè foto ekip la lè yo te rankontre sòlda patati patata. E yo te paveni ak yon seselfe. Menm lè apre yon bon ti tan seselfe sa a li ta pral volatilize men ekoute yo te fè mye. Kèlke tan apre an 2022 batay la reprann pou de bon. E depi lè sa m ta kapab di tout nèg gen sòlda yo nan matisan. Len ap veye lòt. Se prèske chak tan genyen batay k ap fèt. Jounen jodi a la yo deside pou di y ap fè lapè. Si nou ap fè lapè a tout bon vre, ke Izo retire nèg li yo nan Matisan. Ke Krisla retire nèg li yo nan Matisan. Eske nou konprann? Tout gwoup rete lakay yo. Paske nou sonje sa ki te alorijin batay la depi lè nèg yo te. Nèg yo te nan je nèf men nèg yo t ap renka kò yo pou te sòti. Lè premye batay la, lè sa Babekyou te rele, Babekyou te sèvi kòm medyatè pou te di nèg yo mesye sispann! Sispann batay sa a paske l pa p bon pou nou. Donk jounen jodi a la a, Izo, Ti Lapli pa nan je nèf. Se Krisla ki nan je nèf. M panse ke. C'est un bon kou e nap tann pou ke kou sa li kapab efektif tou o nivo de site solèy pou Isca e l'autre comment il s'appelle Gabriel paske depi Isca nèg sa yo paktize yon pè nan site solèy nèg Gabriel yo kapab bay Boston yon ti chans e lòt kote yo pap tire paske m gen enpresyon ke anba a se sanse Isca ki chèf. Eske n konprann? Men mezanmi, zafè Gran Ravin, zafè Ti Bwa, zafè Vilaj de Dye, yo konsène m. Mwen toujou vle pale ladan yo paske m pa kwè, m pa kwè m pa fè yon emisyon pou m pa mande pou nèg yo mete tèt yo ansanm. E se sa m te toujou swete. Jounen jodi a la, si lapolis pa ka fè yon bagay, ke tout bandi mete tèt yo ansanm pou di byen n ap batay pou pèp la. Nou p ap batay kont pèp la ankò. Paske. Anpil fwa m konn tande Krisla, m konn santi ke genyen yon espri revolisyonè. Men ekoute, fò w fè yon reset sou ou Krisla. Yon reset pou w di ke ekoute si je veux faire du bien, ebyen fòk mwen sese fè mal. Paske di ke n ap fè lapè se deja yon byen. Fasilite repriz aktivite yo o nivo de zòn yo se deja yon byen. Donk jounen jodi a la a. Si nou di n ap fè byen an, ke nou libere tout zòn nèt. Afè al fè zak nan zòn Matisan an, an nou sispann sa. Nou konprann? Epi, si n ap batay kont yon sektè nan peyi a byen detèmine, ke nou mennen batay la. E m swete ke nan lapè sa ki fèt la, ke patwon nou yo pa di nou, A mesye m p ap dakò lapè a, paske nou konnen l p ap bon pou mwen. Paske m konnen gen nèg ki pral rele nou pou di, A mesye nou konnen lapè a p ap bon pou mwen. E gen nèg ki pral fè tout strateji, ki pral aplike tout strateji la pou ke yo kapab pèmèt ke lapè sa a li kraze ankò. Ou wè anpil moun ap kritike pou di ke se nan betiz n ap pase pèp la, paske nou batay anpil. Si nou te konprann ke nou ka fè lapè, ebyen mesye, nou pa t bezwen rive jiske la pou pil moun sa yo ap mouri kounya la. Tout moun sa yo k mouri sou konsyans nou. Menm pa egzanp lè m pran le ka de Kris la, pa egzanp tout nèg sa yo ki avè w ki mouri. Se sou konsyans ou paske jounen jodi a w aksepte lapè. Eske n konprann? Men kòm se m ta kapab di yon evidans nan filozofi mòtifè lan paske ki tue sera tué. Sa vle di kèlkeswa jan l te ye a, yo t ap mouri kanmenm. Paske se bandi ou ye, se krim ou fè. Men ekoute jounen jodi a la mwen m bat bravo pou Krisla, m bat bravo pou Ti Lapli, m bat bravo pou Izo. Kenbe l la, ba l volim. Pa fè m wont non mesye. Pa fè m wont. Kenbe la bal volume epi kite moun yo viv e m swete ke se pa pou mwa desanm nan sèlman nou fè lapè sila a eske nou konprann paske m konnen gen anpil nan nou ki rankinye pa egzanpl krisla men yo kapab tante di yo fè lapè la epi se sanble yap sanble fòs yo pou al pran lòt pa sipriz tout nèg rete lakay yo youn pa bezwen ko al lakay lòt Eske nou konprann? Epi an atandan, nou fè ansòt ke nou perenize lapè sila a pou ke moun kapab viv byen nan twazyèm nan. Paske mwen menm depi m konnen m la, depi m konnen m nan Pòtoprens, moun twazyèm toujou an difikilte. Poukisa jounen jodi a la a, si se bandi yo ki lakòz yo an difikilte, ke bandi yo mete tèt yo ansanm epi pou yo di ke y ap fè yon veritable batay pou pèp. N ap tann reyaksyon chak grenn moun atravè emisyon sila a paske se kanmenm yon bòn nouvèl Menm si jan m di li anpil moun pa kwè men an nou rete la nap tann e nou pral si yo ba nou chans nou kapab antre nan zòn yo nal fè yon seri de repòtaj anfen sa pral pèmèt ke nou gade pou nou wè kòman moun yo ap viv pèmèt ke nou rantre nan matisan paske pandan tan batay sa se kraze nou kraze zòn